Tvlakayhaiti.com kontan salye zanmi, fanatik, konpatriyòt, sipòtè nou yo kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, Ayiti presizeman. Ebyen nou kontan avèk ou, jodi an se dimanch 23 oktòb 2022. Nou pote anpil enfòmasyon pou ou e donk gen senatè Edo Zeni la a, ebyen misye bouke, misye oblije gaye koze a paske sa fè 7 mwa deja depi Ariel Henry ak tout sekretè palè nasyonal la Josué Pierre Louis achte machin nan men Edo, nèg yo pa peye alòske 18, 20, 30, 45 milyon. ap debloke pou voye bay bandi Jimmy Cherizier aka Babekyou an patikilye ebyen medam e mesye nap diw ke Edo Zeni la misye fache ebyen kote misye mete koze deyò nèg yo pa janm peyel machin yo e misye sèmante li pap pèdi kòb la fòk nèg yo peyel Treon Blanc leve mil ayisyen Ariel Henry ak tout Josué Pierre Louis ap kale misye kòb li oubyen tou nèg yo ap remèt li machin nan. Epi pou yo bal res kob li dèyè. Depi 7 mwa la a nèg yo pa janm peye do machin yo achte aloske nèg yo ap boloze byen boloze yo nan peyi a nou pral envite w tande koze epi e dosye etazini la a ki yo menm ap fè konplo ak Jimmy Cherizier e ou tande Jimmy Cherizier li se pi gwo chèf gang peyi dayiti konnen non l menm si te nan konsèy sekirite nasyon zini Gen anpil moun ki di donk se divèsyon k ap fèt, e donk ameriken konnen byen sa y ap fè a, kidonk pa gen anyen ki serye vrèman y ap regle pou Ayiti, pa gen kesyon ensekirite yo vle fini vre, donk se yo k mèt ensekirite a, e se yo menm ankò k ap bay bandi zam, paske lè tout zam sa yo ap sòti nan peyi Lèzetazini pou antre Ayiti, alòske Nasyonzini oubyen onu, e madam Lalim la, anbasad amerikèn la a. Yo pa janm vle pran yon rezolisyon pou peyi a, yo pa janm vle pou Ayiti sòti anba men gang yo, enben nou wè jodi a la a se militè yo vle pou antre sou tè peyi Dayiti. Hum! E dosye gaz ki bloke nan Vare a tou, selon enfòmasyon yo, enben se menm yo menm lan ankò, e donk ki peye G9 gwo lajan pou fè, e ak boujwa yo pou fè bloke gaz la pou yo fè kòb yo. Ayiti sa son peyi spesyal. Epi tou nan latibonit gen gwo rèl paske gwo chèf gang lan tonbe e lapolis pran towo a depi kèk tan kap bay pwoblèm kap fè dezòd kap ranse nan figi moun nan latibonit ebyen misye mòtèlman blese e nou pral envite ou ebyen tande Edo ak pwofesè a ki li menm pral ban nou koze. Di nou li an 2016 lè m pap sòti nou di on a rien foutu au Sénat nou pa fout fè anyen m te gen kouraj pou m te di gen nèg ki kritike malè m di ale nan merd. Nou mèt kritike m, m bay Roland men sa m pou m di a e pou m di l nou pap fout regle anyen nan sena. Nan 6 zan ke nèg ki pa vle m fè lwa m fè lwa. Nèg yo di sòt anndan sena pa t al lekòl pa t m fè lwa. M fè lwa sou difamasyon. Jodi a la m ap gade tout nèg lwa a pase nan chanm sena li rive nan chanm depite a l kwoke. N ap tann lòt lejislati a pou l. M ap gade la jodi a la chak grenn nèg bon m ap gade sekretè jeneral palè nasyonal. Alò sekretè jeneral palè nasyonal map tou voye yon ti boul ba ou la, m pat nan vòlè non mwen menm lè m te senatè. Palè nasyonal pran machin nan men m depi 7 mwa yo pa vle peye m, m tou di nou sa la. Men men m pat vòlò, m pat kaka, ki jan di sa m pat manje pwa, m pap kaka pwa. Biznis mwen e machin mwen vann, se transpò an komen, se moto, se machin mwen vann, se transpò an komen. E m pat manje pwa, m pap kaka pwa. Yo pran machin yo bay sekretè jeneral Josye Pèdwi yo bay yo bay li se machin kanba moundal la yo poko peyem li m pat manje pwa m pat ka m pat nan phtk m di nou sa mwen se zanmi Michel Martelly m pap kouri pou li m pap kouri paske yon nèg ap di m se zanmi Michel Martelly mwen pa nan phtk m pat janm nan phtk men m te sipòte yon zanmi ki rele Michel Martelly nou pat fèm pè ni yon goud. Ni 100 goud, ni 15 goud, ni 20 goud. Jodi a m gen 5 an depi m pa senatè Darry, m ap viv de biznis mwen. Donk m tou pwofite di nou, m tou pwofite di nou, sa pou n al di li, si se kaka pou m di nou, m ap di nou kaka pou n peye m mache mwen, m p ap reprann ankò, li fè 6 mwa ba boum Da José vè li, m pa konn konbyen pete, konbyen fanm li met ladann, konbyen salopri li fè ladann. Fout mwen lajan mwen, paske mwen menm. Mwen pa yon vòlè. Se biznis mwen fè. Se yon bizismann mwen ye. Si m konnen m pa t ka achte machin pou pou sekretè jeneral palè nasyonal, fout nou bourik. Fout nou bourik. Bon, m pase sou li a, m te byen bezwen di sa. E paske men m pa vòlò. Se bizismann mwen ye. M ap viv de sa m vann, de sa m fè. M byen kontan m bay sa pase nan tèt mwen poum di nou poum di nou wi oh mezanmi pa trete l nan cho a patro kòman m pa trete l nan cho a kòman m pa trete l nan cho a fòm trete l nan cho a bon m gon cho pou tout moun tande m gon cho tout moun ap tande bon sim gen 7 mwa m paka touche sim gen 7 mwa m paka touche moun se nan cho a poum trete l son spòt poum te fè pou yo m pat byen fè spòt pou ou kòman w pa dakò a monchè oh wè biznis men monchè. Show a son bagay m fè pou peyi a, e m on bagay mwen fè kòb ladann, dayè m pa monetize, m pa anyen. M pa konn si m a monetize nan 2 zan, nan 1 an, nan yon lòt tan, men e pa biznis li ye pou mwen menm. Men m vin pale a popilasyon an pou fè moun yo konprann ke gen lè m fè biznis mwen pase konsa m te ka fè reklam, m fè reklam mwen pase nan bagay, bonè yo pa peye mwen. E 7 mwa wi patwon. M di palè nasyonal kache machin nan yon konpayi ok donk oh m gen 7 mwa map tann yo avan m pa ka kaka m ta kaka la ankò monchè m regrèt sa pou ou patwon m pa ka kaka m ta kaka anlè labank ap rele m men menm kay mwen ipoteke m pran tan kòb sou labank m benyen peye m pa veye m pa al di labank palè nasyonal poko peye m ou konprann epi nèg yo ap woule. Mensetan, m tande gon nèg k ap kriye dènyèman la a ki di ke yo koupe bagay, li te gen 300 mil konbyen moun, 310 mil moun sou bagay, li konn nèg a mete l an, an, ki jan yo di sa ankò a, rita, e pa ritayèd non, ki jan yo di sa ankò a, nan chomaj, paske yo te konn peye l pa mwa, men m boureyanm m wè sa. M boureyanm m konprann ki jan yo fè li, m pa menm chèche konnen menm, paske se poko sa k enterese m. E m gon cho, m gon cho pou ka ba m de twa mil dola, si pa plis menm, pa mwa. Bon an fen kont, an fen kont, m bay moun sou bò sa menm. Se biznis mwen, biznis mwen papa, nèg pa janm antre nan biznis mwen, pase men menm biznis mwen, m trè sansib pou la, se Elysè manm gen. Elysè manm gen. E m pa gen pwoblèm non apa. M pa gen pwoblèm non men sa ou pa ka anpeche m fè l non a mwens ke w ta peye m a mwens ke w ta peye m pou yo si w ta peye m pou yo m pa ta m tap fè yon bouch plen kounye an pa konn m tap fè yon bouch plen kounye an bon ou eksite m nèt wi pou m pale bon wè m sòti nan yon bagay m ap ou fè m antre nan yon bagay ke m pat bay bon brèf m ap avanse paske nèg yo nèg yo dwe m fò yo peye m fò pale nasyonal peye m paske l dwe m li dwe mwen oubyen. Mwen evalye machin nan, yo banm rès kòb la, m pran machin nan, yo banm rès kòb yo fè pandan 7 mwa map met lokasyon pri a, yo son machin blende a 150 dola ameriken pa jou. An avanse. M pa map avanse. Nap kontinye patron. Map kontinye patron paske men men mwen vle di nou ke sa fèm sa fè sa fèm sa fèm plis vin avèl la aswè a. Se poum ka touche 1 e dezyèmman. E dezyèman, se pou m pwouve nou ke mwen menm, m ap redi ankò, ke mwen se zanmi Michel Martelly, m pa ka kache, m pa ka kouri pou li tou. Paske lè Michel Martelly pa t nan politik, se te chouchou moun ann Ayiti. E mwen menm, m al nan politik avan Michel Martelly. Mwen Maïssa Jacmel an 2007. Michel potko konnen si l ta pral nan politik. Mwen senatè de la République an 2011, Michel vin kandida an 2011. M te gitan senatè de la République, Michel Martelly te an dezyèm tou pou prezidan. M te gitan senatè. Donk m pa gen okenn rapò politik a Michel Martelly. Sèl bagay m genyen se, se amitye ke m gen a Michel. E dayè, je l'ai souvent dit, je l'ai tantôt dit et je le redirai, ke Michel Martelly pa janm pran konsèy mwen antan ke moun kap fè politik. Li gen moun pa l ke l pran konsèy e l gen moun pa l ke l fè politik. Michel Martelly pa konn fè politik a Ibrezil. Lè m di nou sa a, si nou vle konprann n a konprann. Se pa paske Michel te mete yon moun minis pou yon moun ki fè n konprann li fè politik. Non. Moun ki tap fè politik a Michel Martelly yo te konnen yo klè e se yo Michel te konn tèt li. Ok pami lèkèl Youri Latortue ki te konseye l pandan lè 5 an. Brèf! On avans pou n di ke bagay madan Mikaben lan, se yon bagay ekstrèmman, se yon bagay ekstrèmman enpòtan. Se pa pou n pran ni di kote negatif epi pou n ap avanse avè l, epi kòmsi ta di w n ap fè moun yo plis mal toujou ke mal yo gen an. Se kòmsi m ta di w nou pa wè anyen, nou pa gen fanmi, nou. Nou pa gen sè, nou pa gen frè, nou pa gen moun, nou pa gen anyen. Yon nèg ki sot pèfòme konsa pat malad, li pat gen anyen jiska prèv di kontrè, men nou konnen l pat malad, an atandan lotopsi, paske otopsi a k pral di tout bagay nèt, e m espere ke fanmi an ap voye Mikaben ale klè, e l ap di tout moun pou yo pa kache sa k pase Mikaben, pou nou menm fanatik yo, nou menm k ap swiv bagay la, pou nou kapab kite misye ale tou. Mesye tu vois pou n kon pou n pou n sòti tou de dèy nou pou nou konnen sa l te ye ki sa k pase paske yon nèg pòtan yon nèg konsa ki fin fè yon bagay konsa ki fin kraze yon sal de 20 15 20 mil moun ki fout dife anndan epi l ap vire dèyè l tonbe biw m pa menm di tankou yon poul paske m pa ka di tankou poul yon nèg konsa pòtan konsa tonbe blip epi le coeur s'arrête. Epi se lafen, pa gen anyen ankò. Konsa, kèt. Ayy pa reflechi ankò non tonton. Avè anadip, avè bidjo apèd, boulos, dimitri vob, se de ponp gazolin, yo kreye yon rate atifisyèl, yo rele sa an anglè ralbol. Yo pa achte gaz la nan lari a, lè yo moute lwa Richard a kounye a. Yo jwe sou sikoloji w, yo jwe sou panse w. Yo te kreye mache enfòmèl jan kamarad la di a. Se sa yo fè. Yo manipile laprès. Pandan Ariel di pa gen gaz, lapolis gen gaz wi. Aah! Ministè yo gen gaz wi. Sa vle di Ariel ofri Babekyou 20 milyon de goud. Kouman fè anbasad ameriken ap pran gaz? Mwen gen poze kesyon sa. Anbasad Kanada mèkredi li mande Ariel pou negosye a Babekyou. Li klè jounen jodi a la a. Lènmi peyi a se Lèzetazini, Kanada, Repiblik Dominikèn. A, yo pa dakò pou n gen lame. Yo pa dakò pou moun gen fòs polis òganize. Yo sezi blende yo. Se vye Kanadyen k ap viv la ensekirite. E yo kreye. Depi 12 septanm mwen di gen gaz nan tèminal la. E jounen jodi a la, Ameriken pa vin pou gaz nan tèminal, l ap vin pou vòlè iridyòm. E m ap ba w egzanp, lè Aristide tounen 94, te gen yon ekip bann tè Ameriken ap met nan bato. Se tè sa yo y al fè yon telefòn ki rele Motorela Ozetazini. Gen de plis zorèy nan lespas, se Ayiti yo gen tè a. Lèzetazini anti-Ayiti. E poutèt sa nou gen enterè pou n goumen kont okipasyon. Nou se premye peyi espòtatè dan lemond, nap vann diri, nap venn mango, yo kraze siman dayiti, yo kraze minotri, ameriken debake li pran sistèm transmisyon nou te gen nan teleco. Se lèzetazini menm ki kreye mafya gang yo, m pale w de 1912, pi gwo kidnapè, pi gwo gang ki gen dan lemond se lèzetazini, se lèzetazini ki vòlè rezèv tò. 14 desanm 1914, nan Bank Santral, yo evalye resèv dò sa a a pi de 200 milya de dola. E sou li si saleman, nou te bezwen yon dola pou yon dola ameriken. Lè l vòlè rezèv dò a, li mete parite a, yon dola, oubyen 5 goud pou yon dola. Ènmi nou se Lèzetazini, Repiblik Dominikèn, Kanada nan rejyon an. Ok, an 1 mo pou nou fini, pwofesè, èske Ayiti nan mond lan ta sipoze konnen yon lòt 18 novanb 1803, daprè ou menm? Wi, li klè! Di paw detwi ayiti, detwi ayiti se yon gè lap ye pou limanite. Se menm Joe Biden sa a ki fè kontra konpayi kap vann diri pou vin fè nou fi pli peyi nan mizè, fè fè nou paya, leta paya. Sonje Thomas Jefferson, Desalin ekri yon lèt bay Thomas Jefferson li prè pou l achte esklav nan sidis, nan batay nòdis e sidis la. Nou se premye eta lib endepandan. Desalin di ou ayisyen ou pa ayisyen di san. Ou son Haïtien, ou se bon papa, ou se bon manman, ou se bon solda. Dessalines di, pa gen libète san byennèt. Dessalines se premye eta nasyon, premye eta sosyal li di bon ki fè etatizasyon de tè, pa gen pwodiksyon. Pa gen moun ki nan nivo Dessalines. Se rèv sa w bezwen kraze. Se lè Zazini ki anti. Al gad diksyonè, e si w wè batay de Vètyè. Ti Ram di, sa pre 30 an li te konn Ayiti. te bat te ayiti te bat lame napoleon wi se kounya fransè te konnen se la wi inyon sovyetik te bat lalmay dezyèm gè mondyal wi yo mete nan tout istwa se nan etazini li klè fò refè listwa ankò twoup amerikèn debake kanada il fò konbat yo paske ayisyen di li bezwen koperasyon avè la risi avè la chin kore di nò iran kiba venezyela egzanp venezyela bann 4 milya dola pou nou fè devlopman ameriken avè gang mateli vòlè 4 milya dola. Miskasyon yo touye jovenel malgre son esklav de talan son esklav tchoul li ye yo touye l il faut combattre les etats unis de toute façon de toute façon yo combattre les etats unis ok lese non w epi avek nimewo se civil dieuseul nimewo m se 34 47 65 92 il faut refaire l'histoire. Anpil moun pa konn istwa sa a. Se nou k pral delibere Lagrès kont Anpi Otoman. Se nou k bay Desalin bay kòb pou y al soutni Ekwatè. Nou bay kòb pou yo soutni Bolivi. Miranda o Venezyela. E Jakmèl blan pou ateri. E Desalin ki bay lòd la. Ameriken egri kont nou. Li bezwen vòlè tout richès nou. E tout chèf gang yo. Gen pitit yo etazini. Ti lapli gen pitit yo etazini. Si w tap lanse yon mesaj bay mesye sa yo kisa l tap ye? Gang yo gon sèl bagay pou yo fè pou yo pa mouri m pa konn si yo ka tchoul ameriken tou amerika ka vin chache yo tou. Yo gen yon grenn bagay devan listwa pran zam nan tounen l kont ènmi an kont bidyo kont akra kont lès etazini kanada m mande babekyou isla ti lapli 400 mawozo fitelòm tout zam bidyo ba yo ameriken Tounen kont yo, se pa tounen kont yo, listwa pral jije yo kòm kriminèl, kòm apated anti nasyon. Ok nou tou mèsi.